Ou ava mete komantè ou. Ou ava pataje konesans ou ansanm avèk nou. Se konsa epi pa neglije pataje li bay lòt moun e mete komantè. Se sa li ye e kote nou te sou live la silvouplè. E pataje live la avèk lòt moun. Konprann? Sa vle di pou nou ka fè yon bèl emisyon jodi a, m espere nou patisipe ansanm avè m. Nou ka poze kesyon tou. Sa ap trè enpòtan pou mwen. Konprann? Pataje videyo a. Se sa e kankou nou di l la e jewopolitik son bagay vrèman tèt chaje li ye e nou menm k ap swiv politik e Ayiti nou wè kòman peyi Dayiti ye, Ayisyen nou ye, se jewopolitik ki mete peyi Dayiti nan eta sa tou avèk avèk Ayisyen ti sousou ou konprann se sa e jan w wè peyi Dayiti a pa se pa granmesi nan sans ou wè peyi a konsa avèk nou menm ki pa gen konsyans. e pou pou kapab leve e leve pye nou lè yo e nou tèl bagay pou nou kap reflechi pou nou di dèyè sa se gen tèl bagay ke kou lè nèg yap jwe domino lakay e a di dèyè sa se sa men se nan je ou politik la se sa e kon sa liye tou lè ou wè nèg a avanse sa pou ou ou panse son byen son bon bagay wi l ka yon bon bagay se lè ke ou men mou gen kapasite pou ka reflechi Se lè ke ou menm ou gen kapasite pou ka konprann sa kap vin dèyè sa. E gen yon avantaj yon moun ba ou, piga ou prann paske avantaj sa, li ka koz yon pakèt pwoblèm pou ou pou pi devan. Ou konprann? Gen yon bagay yon moun ba ou, ou pa prann paske fò ou ka reflechi pou gade. E gen moun ges gems gen kategori moun gen bagay yo ba ou pa pran pase gen moun sa yo pa janm bay anyen pou anyen sa vle di lè ou ba w yon bagay yap ret tann yon lòt bagay an retou sa vle di se pyon kap deplase se pyon kap mache se sak rele estrateji se sak rele jewopolitik Nan lavi a menm se se konsa li ye gen anpil moun ki itilize sa, lè w vin ajoute sa yo rele manipilasyon an ladann menm, se tèt chaje, ou konprann, sa vle di lè ou wè nèg yo ap fè bagay yo, e kankou gwo towo gwo peyi yo se politik n ap pale, n ap pale de Etazini, n ap pale de Larisi, n ap pale de Lafrans e ansyènman nou te konn plis pale de Langletè, Se peyi sa yo ki te vrèman e mete pye yo e sou beton an lè yo frape pye yo jiskaprezan e nou ka di se yo menm k ap dirije men gen lòt peyi ki toujou kanpe tèt rèd ki di non yo p ap ka pran bagay la konsa e fòk gen chanjman fòk bagay yo balanse gen gwo towo ki pa dakò bagay konsa Gwo towo ki pa dakò pou bagay balanse, yo di se jan Iba la ye a, se jan pou l rete, se yo k pou gen kontwòl tout bagay, ou menm ou la pou aplike. Konprann? Sa vle di, e si w pa dakò, w ap gen anpil pwoblèm. E si w al antre nan jwèt gwo towo nèg ou pa gen fòs, se ou k ap wè l, lè w wè 2 gwo nèg ap batay, Si w pa ka separe yo, retire kò w nan zòn nan. Se menm bagay la nan politik, lè w wè nèg a di w tèl bagay, tèl bagay, si w pa konprann, w al fouye tèt ou, e konpran w konnen, se nan sa peyi Likrèn pran la, se nan sa peyi Likrèn tonbe e jounen jodi a, nou ka wè bagay yo trè byen. E yap pouse yo, pouse yo devan, pouse yo tout kote. E yo menm ki pa vreman e poze twòp kesyon, yap avanse, yap fè sa yo mande fè, se gwo chèf ki mande, e si w pa fè l, yo menm ankò, yo ka bloke w, paske yo ba w avantaj, dabò yo ba w pakèt ti privilèj, pou fè w konprann ke se ede yap ede w, se byen Y ap fè pou ou, apre sa yo kòmanse ba w kondisyon. Lè w wè kondisyon kòmanse ap antre, se lè sa ou pral kòmanse gen pwoblèm. Payi nèg yo pa janm fè anyen pou anyen. Yo pral kòmanse ba ou kondisyon yo, lè sa ou menm ou vin pa ka, e ou pa ka di prèske non dèfwa, e si w di non, e si nou te ka fè yon ti rezime nan afè e peyi Likrèn avèk Larisi, Etazini, Nou ka konprann se sak te genyen an 2014 e nap komanse pou nou diw te gen yon prezidan e pro bon ki pat telman pro ris sa vle di misye te dakò e pou li te kapab deal avek tou 2 blok yo kankou inyon eropeyèn etazini E blòk Larisi a te menm gen yon akò e konbyen milya dola èd yo ta pral bay, lè misye monte prezidan li te fè kanpay pou l te kapab plis pwòch e Inyon Ewopeyèn nan sans sa. Men lè li rive sou pouvwa a li wè e lè l gentan antre optimond dè zafè li konprann e jewopolitik la kòman li ye e peyi Larisi pap tèlman dakò kèk bagay, Misye di e moun eropeyen yo te gen yon kontra gaz yo ta pral siyen kounye a misye li menm li fon vòl de fas li al jwenn Vladimir Poutine pou yo siyen yon akò kote ke e moun ki te vote l yo ki tap tann sa yo rele nasyonalis nan peyi Ikrèn yo estomake yo fache sa w tande la se konsa yo kòmanse fè anpil manifestasyon anpil pwoblèm. E anpil pwoblèm e mezanmi te te kòmanse e nan peyi a. Se konsa e misye oblije jete poul li lè te gen twòp tibilans sa yo rele e revolisyon de Maydan e se se yon revolisyon ki ki kapote e e pouvwa misye e nan peyi likrèn se sak vin fè depi lè a gen konfli jiskaske nou tonbe nan vrè gè sa sa fè depi 8 an depi 9 an nèg yo ap batay menm son batay ki kòmanse depi 2011 nan sans ki rive jiska jounen jodi a epi Nou ap ap swiv kòman sa ap dewoule la kounya se likrèn vrèman kap peye po kase a se 2 se jwèt gwo nèg kap jwe epi yo mete likrèn ladann konsa misye genyen li menm lap peye lap peye po kase a nan jwèt gwo nèg yo se 2 gwo nèg kap jwe se etazini kap jwe avèk inyon ewopeèn sa yo rele peyi oksidanto e aprè ou jwenn Peyi non alinye ki nan yon zòn kòm tankou ou ka pran gwo towo k ap bat pou l fè ekilib ki di mond lan pa ka gen yon sèl bò. Se Larisi, Lachin, lè w pran Livan, Venezyela, tout peyi sa yo. E gen lòt ankò, gen End tou dèfwa ki ap laloz. Se konsa nèg yo yo di bon e se sa e yo pap ka kite mond lan vire yon sèl jan se pou sa yo bay yo ba ameriken yo enpe pinga yo se atansyon yo bay yo sa vle di e se sa li ye nou pral eseye rekapitile enpe pou nou wè kòman sa ye ki sa k te pase enpe nan nan nan semèn nan. avèk e avèk avèk mesye sa yo kap batay se pon jwèt kap jwe se gè ki genyen nou ka wè bagay yo e se sa e kankou nou tap pale la nou te di ou se Blòk sa e 2 toro sa yo kwè ki la e se Vladimir Poutine avèk Xi Jinping se prezidan la Chine avèk prezidan Russe nèg sa yo yo mare sosis yo yon fason tankou nou ta di nan lang kreyòl la nèg yo mare sosis yo ansanm e konsa yo menm lè Etazini di a goch yo pa dakò a goch la yo menm yo ap chèche e fè afè yo pou yo vire bagay la yon lòt jan E se konsa e yo toujou nan dili nan nan litij avèk mesye sa yo rele avèk mesye sa e e gwo towo sa yo rele Etazini an. Se konsa li ye e tankou nou di w la se manipilasyon ou menm ki pa k konprann si w al antre nan jwèt swa youn nan blòk sa yo oubyen lòt blòk la se ou menm k ap gen pou wè l paske se yo menm se enterè se kesyon de Se yon kesyon de enterè k ap jwe, se yon kesyon de pozisyonman e dominans, se sa k ap jwe, se pa yon lòt li ye. E nou wè mesye pap la ki ki antre bouch li nan sa, li di fòk lagè a sispann e aprè tout tergiversyon nou wè ki genyen sou afè de Bouchard, E yo rele sa yon masak men nou menm nou pa la nou pa konn si te gen masak si pa gen masak sa nou tande y ap di nou pa fin repete l jan yo di l nou di l nan jan pa nou paske nou kwè ki jan bagay yo ap prale nou pa vle foure bouch nou twòp nan e bagay nou pa vrèman konnen paske se yon sèl son klòch nou tande. Nou pa tande la Russie nye tout bagay sa yo epi nou wè blòk oksidantal la yo vrèman ap pouse yo vrèman ap voye anpil nouvèl nou pa konn kot nouvèl sa yo sòti si se nouvèl ki sòti sou anba chodyè oubyen m pa konnen kot nouvèl yo sòti de tout fason nou gen pap François li menm ki mande e Ke pou lagè sa ta fon kanpe, pou ta sispann, e si sa, sa tap trè bon, e bon, si gè a kanpe, li tap vrèman bon, pase wòl pap la vrèman se mande lapè, e se byen sa l fè a, li menm li jwe wòl li nan yon sans, pou l mande lapè, pa gen lagè nan lemond, men yo di, se yon masak ki fèt, nou pa konnen, nou ap ba ou lòt. Detay nou wè ki te pase nan menm bagay la se lidè ewopeyen yo ki te fon deplase pandan wikèn nan la, pandan semèn nan la e yo te al fon kout pye nan peyi la e Ilikrèn e nou wè se madam se madam e e ki responsab diplomat e ewopeyen an se li menm ki te ale nan peyi Likrèn. E madam Manda Leyann se madam sa a, se yon ti madam ki vreman fèm, lè l ap pale, lè l ap, e vreman li menm li pa pote, li pa met pantalèt li pou bèl twèl, tankou moun yo di, sa l ap fè a se li l ap okipe nan sans, li menm l ap travay pou Inyon Ewopeyèn nan. E nou wè ankò li te al pale avèk Mesye Zelensky li menm ki toujou ap mande zam avèk sanksyon. Se sa e genyen tou mesye e premye minis britanik lan ki te rann ni nan peyi Ikrèn tou nan Kyèv rapid la e yo tout ap fè kòmsi antre sòti. Wi mpa konnen gen tankou si wap pran misye sou misye se gè sa sove misye anpil pase misye te nan yon move pozisyon nan peyi langletè e aprè yon bagay misye te fè bagay sa yo popilasyon te kòmanse leve e enpe menm palemantè yo te kòmanse ap bay misye pwoblèm men afè gè sa wè sak fè wè nèg yo pran devan anpil tou nan afè gè a Gè sa vin kouvri anpil pwoblèm ki te gen nan kèke peyi, jis yo mete plis sa devan lasèn, menm afè covid 19 19 la nou wè depi gè a fin parèt la yo te vin mete l yon kwen e paske l tagèt anpil moun epi yo kòmanse ap resòti l ankò e covid 19 la se kòmsi son bagay ki pat la. Paske jan nap gade nan medya yo, se yon sèl pawòl yap pale, se afè lagè sa, lagè, lagè, lagè, lagè, men yo te vin bliye covid 19 la. Se tèt chaje, de tout fason, mesye a te al fè yon vizit nan Kyèv, ki se kapital peyi Likrèn, kote li te rankontre avèk prezidan. Ikrenyan ki li menm ki gen yon chanson lap mande zam, lap mande sanksyon. Se sa li ye. Misye li menm se konsa l kanpe e nou wè e a nan lès peyi Ikrèn yo oblije genlè e ap fè e sa yo rele evakyasyon e nan zòn sa a paske nou konnen mesye ris yo e yo di objektif yon pati nan objektif yo te genyen atenn, kounya rès objektif la se nan lès peyi Likrèn li ye, yo pral mase fòs yo nan zòn sa, e sa w tande la moun gentan panike, moun ap kouri, moun pa konn kote pou yo rete nan zòn sa yo, se tèt chaje. Yo bije mete lase bòt yo pou yo kouri paske lè w fin tande nèg sa yo di objektif yo se nan zòn sa a li ye paske yo gen 2 rejyon sa yo vrèman yo bezwen e pran totalite e espas e ke yo di jewografik Donbas la se sa nan peyi Likrèn kounye a la se se bonm ki pral kòmanse tonbe se sa k fè anpil moun ap chèche jete yo ap chèche e kòmsi Retire kò yo nan sektè a pou yo wè pou yo pa ta viktim de bonm ki pral tonbe e se konsa paske yo di nou selon nouvèl ki genyen nan medya yo e nèg larisi sa yo se pilonnen yo pilonnen avèk bonm yo pa jwe avèk bonm yo de tout fason nou menm nou pa nap swiv kòman sa ap kontinye se evakyasyon yap evakyes Sivil men sa son solda m wè k kouche la non sans e lè misye pran yon move kout bal oubyen yon move pataswèl li oblije e kouche yap pote misye sekou e se kisa l ye ankò nou wè men aprè ameriken yo fè konnen e ke lame ris la vrèman li finalman retire kò l nan zòn Kyèv, nan ozalantou Kyèv. Se yon strateji ris yo te fè, yo pou mwen selon lekti pa mwen mwen menm, lè nèg yo kòmanse lagè a, yo mete yon fason yo gaye kò yo tout kote nan peyi Likrèn kòmsa lame ikrenyèn an vin pa konn kisa pou l fè. Sa se yon gwo tonton strateji Lame Ikrenyen an vin di bon ki kote pou m atake fòs ki kote nèg yo ta panse yo te ka mete tout fòs yo, yo pa konnen paske Ris yo obli atake enpe patou, yo atake nan a lès, yo atake nan sid, yo atake menm o nò, yo pase pa Byelorisi, atak, tèt chaje, epi nèg yo voye misil, kèlkeswa kote yo vle, voye misil la, yo voye misil. Se lò Ameriken yo menm ki gen gwo bout tonton satelit k ap kontwole lemond, yo fè konnen ke lame Ris la finalman retire kò l, finalize retrè ke yo te gen, yo te kòmanse nan zòn Kyèv ki se kapital la, yo te mete yon presyon enòm sou Kyèv, kòmsi yo ta pral antre nan kapital la Tout sa se te presyon oubyen eske se lame ikrenyen an ki repouse nèg yo? Bon m pa konnen, selon selon selon selon lekti nou se son sòt mwen menm m ka panse son strateji genlè nèg yo genlè e te fè jis pou ke e lame ikrenyen an pa voye e gwo gwo bout tonton twoup kounye a la yo oblije dispèse lame a pou voye nan chak kwen e nèg yo menm ki ris yo ki tèlman mayè Kote sa yo bezwen an premye lye a, yo menm yo rive la dabò. Se konsa nèg yo fè bagay yo e se konsa nèg yo vrèman met estrateji paske se gè l ye, sa vle di ou pa ka bay enmi an taktik ou. M tande moun y ap di Vladimir Poutine echwe, Larisi echwe, tout sesi men yo pa t janm konn ki plan. E kòmandan lame a te genyen, m pa konn si li echwe, mwen menm m pa konn si li pa echwe. De tout fason, m pa m pa gen plan lame e gè nèg yo nan men m. M pa konnen ki sa nèg yo ap regle e nan gè yo e yo k ap fè gè yo. Y a demele gèt yo. Avèk gè a men se pitit Bondye kap tonbe pasi pala se sa ki ba nou plis pwoblèm epi se sa moun yo konnya yo vin tou nan yo vin jwenn yon ti lapè nan zòn kyèv la paske se bonm ki tap pede tonbe sou yo sirèn vire tounen men jan lameris fèl la la yo ka tounen a nenpòt kilè yo pa konnen kilè yo ka tounen ankò paske nèg ya yo menm ou pa konnen lè objektif yo bezwen an. E yo k gen plan yo, mwen m pa gen plan, sa vle di se yo ki konnen kisa e ki strateji yap mete deyò, se sa l ye. E nan menm konba gè a se sanksyon kap tonbe, nou wè e administrasyon ameriken an e prezidan Biden an li fè konnen ke yo mete sanksyon ankò ekonomik sou Larisi. e yo mete sou bank yo, sou bank Larisi yo, e yo mete sanksyon sou e pitit fi e prezidan Vladimir Putin, fan a. Sa sanksyon sa a m pa konnen pou kisa, sa se jis pou fè la galri, e si yo mete sanksyon sou sou peyi a an jeneral, ki efè sanksyon pral fè, se se son efè psikolojik ke yo bezwen fè sou prezidan Putin. Lè yo di yo met sanksyon sou pitit fi l avèk avèk minis defans lan, tout fanmi moun sa yo sou sanksyon, minis afè etranjè la tou yo sou sanksyon, sa se mete se pou ka fè presyon psikolojik e nou konnen ris, ris sa yo nan mantalite yo, nan istwa yo. Yo abitye avèk jan de bagay sa a, m pa kwè, e stratejikman palan, sa pral fè yo pliye, e nou wè sa pa fè yo pliye, sa fè plis ke yon mwa gè a ap kontinye, nèg yo rete kennalaganach, yo kanpe dan fè, y ap vide bonm, vide misil, Sanksyon sa yo mete sou pitit fi e prezidan, eske sa pral fè misye pliye, eske sa pral di, eske sa pral fè misye sispann lagè a, nou pa konnen, nap swiv kòman sa ye, nap swiv, nou menm se je nou kap gade e zòrèy nou kap tande. E se sa, se sa l ye nou. E mesye mèt diplomasi Larisi a ki se mesye Lavrov, li menm li fè konnen e nan kad kriz sa a ki gen ant Larisi avèk Ikrèn nan, li fè konnen, li afime ke Ikrenyen yo pwopoze yon akò de pè ki inakseptab Selon yo menm, sa se bagay pou annik pran, voye jete, jete nan poubèl, se bagay ki pa itil anyen, se sa mesye ikrenyen yo ap mande, bagay yo p ap ka jwenn, paske se yo k ap di ki sa y ap bay peyi Likrèn, paske yo menm ki deplwaye lame yo lakay peyi Ikrèn. Menm si nou konnen gen anpil zam k ap bay pou fè gè a yon ti jan vin pi long, n ap vini sou sa, men mesye Lavrov li menm li fè konnen ke Plan sa a e de plan a pwojè dakò sa a e peyi Likrèn pwopoze a s on bagay ki pa gen ankenn aveni, s on bagay ki pa akseptab, se sa misye fè konnen li menm. Se sa e nou genyen tou e e pòt pawòl e Kremlen an, pòt pawòl Kremlen e m se kòm si w te ka di se o se se opoze pòt pawòl Mezon Blanch e misye se pòt pawòl Kremlen. Se konsa yo rele palè prezidansyèl kote Vladimir Putin li menm se sèl chèf e li di ke kriz ki genyen ant Russie e Ukraine nan e livrezyon zam ke ameriken yo oubyen lòt peyi yo ap fè li Li vrèman antrave e pou yo te ka jwenn yon vrèman yon negosyasyon avèk peyi Likrèn e pou pale de pè kòm sa li vrèman vin frajilize afe paske gwo zam y ap bay Likrèn de tanzantan sa vin mete lwil sou dife se sa misye ta vle fè konnen sa vle di li di sa vrèman Li vreman nwi, li vreman nwi avèk pou pale de pè ke yo menm avèk Ikrenyen yo, Ris yo avèk Ikrenyen yo ap eseye negosye selon, selon pòt pawòl, sa se selon pòt pawòl mesye Peskov, se konsa misye rele Dimitri Peskov ki se pòt pawòl Kremlen Nan peyi Larisi, se sa misye fè konnen. Nou konnen e nèg k ap bay zam sa yo se lotan, nou konnen lotan ki gen tout alye l yo avèk Etazini, se Etazini ki sèl chèf a, epi ou tande sa yo di yo menm, alye lotan yo, yo pwomèt pou yo bay plis zam toujou nan peyi Likrèn. E pou gè a pou gè a ka fèt ka dire pi lontan pa konnen kiyès pou nan ki avantaj gè sa a ye hein yo menm yo di yap bay plis zam toujou e mesye e sa se mès chèf diplomasi e peyi ameriken peyi etazini E nou konnen nèg sa yo, yo trè pwisan nan le mond. Msye li menm li fè konnen li menm avèk alye l yo, yo poko bay zam la. Yo fèk kare bay zam avèk peyi Likrèn pou Likrèn kapab vrèman fè Larisi ret trankil la. Fè Larisi bat ba. N ap gade kote sa prale. Èske vrèman y ap kapab fè sa vrèman? E nou wè vrèman nèg yo ap deplwaye de seri zam la nan peyi nan peyi likrèn hein se jis yap di fòk yo chèche wè pou te ka fè yon ekilib pozisyon dekilibris lèzetazini hein se sa yap chèche fè ekilib ke yo menm nan peyi likrèn e pou yap pou yo kapab bay zam epi tou konfli sa li menm nou poko konn vrèman ki kote lap fini paske jan nou wè yap pede bay zam. Yap pede voye yon pakèt bagay e se vrèman yon bagay ki difisil. Peyi Larisi di li menm sa ap fè e sa ap fè lagè a vin pi difisil pou peyi Likrèn e se destriksyon lap vin plis ye pou yo. E se sa Larisi li menm li fè konnen objektif pa l toutan l pa atenn li, li pap fè yan. Se sa, nèg yo, nèg yo ap, ap, ap, ap tire, ap tire misil, ap tire ti jwèt, k al tiye moun, men anpil moun nan kouri, jan nou ka wè l la, depi selon, selon lajans de Nasyonzini pou lè refijye, nou wè e yo fè konnen gen 4 pwen 5 milyon moun ki kite peyi Likrèn depi gè a kòmanse a, e yo di, yo fè konnen genyen, genyen yon kantite. E gen yon kantite swa 2 pwen konbyen milyon. E gen konbyen 2.6 milyon vreman ki ale refije nan peyi la Polòy. E gen 600 mil e plis ki ale nan peyi Romani. E nou konnen lòt peyi yo, lè moun yo rive nan peyi sa yo, yo fè tranzit. Se kòm son pasaj li ye pou. E pou yo paske se frontyè ki pi pwòch avè yo mezanmi moun yo nan kouri vrèman nan peyi likrèn se pa jwèt nou ka wè sa e son bagay ki ap fèt anpil moun ap mouri e nèg yo kap fè gè a yo menm se kòmsi son jwèt li ye pou yo e gwo towo ki responsab gè a se pa yo kap sibi gè a ou konprann se sa ki toujou fè plis mal nan lè gen bagay sa yo. Moun ki ap fè lagè a li menm li pap viktim de li se politik li ap aplike se sa se konsa sa ye mezanmi tou sa pou nou di ke se vreman yon chanjman ki ap fèt nan le mond sa yo rele jeo politik kap fèt se yon nouvel lòd mondyal ki ap etabli selon konpreyansyon pa nou gen anpil peyi vreman ki ap fè anpil rezistans Gen anpil peyi ki di yo pa dakò yon sèl yon mond inipolè li pa bon fòk gen plizyè vwa ki konte e nan le mond nou pa ka dakò se sèlman oksidanto k ap dirije se sa yo menm kankou peyi larisi peyi lachin se sa yo menm yo fè konnen bagay la p ap ka avanse konsa e Se sa yo menm yo fè konnen yo pap kapab ap pran lòd ap pran lòd toutan jan nou wè la se vrèman yon nouvèl lòd mondyal se yon nouvèl lòd mondyal ki vrèman ap pran fòm kò l paske nou wè peyi oksidanto yo retire larisi nan yon pakèt gwo pwojè kankou afè bank yo afè transfè dajan tout bagay sa yo yo bloke larisi E menm gaz la osi a si yo pat bezwen gaz la enpòtan si l pat twò enpòtan pou yo m panse yo tap gentan koupe sa yo rele afè gaz sa a nou ka wè sa se jewopolitik kap mèt an plas se gwo nèg kap batay kankou nou prezante w imaj la a nou ka wè Biden la li menm li sèl chèf kap pouse pouse epitou nou wè nèg sa yo se sèl lòt chèf kap kap reziste, kap kanpe, kap kanpe dan bang ki ap mete lòd pa yo nan mond lan, se yo menm ki pa dakò e nòt jemoni, lejemoni ameriken an, nou konnen depi 1900, nou konnen depi, depi la dezyèm gè mondyal se ameriken yo kap domine lemond san kanpe. Konprann se yo ki vrèman e kap domine te gen 2 pol vrèman te gen e IRSS sa ki te vin fè blòk sa ki te vin bay anpil pwoblèm men nou konnen depi dislokasyon IRSS an 91 an e nou wè ameriken yo sèl wa pa gen moun ki ka pale avè yo pa gen moun ki kapab di yo anyen Kisa yo dwe fè, kisa yo pa dwe fè, se yo ki di lòt peyi yo enpoze yo, menm lajan yo, yo enpoze yo, se sa nou wè ki bay anpil pwoblèm la kounya, menm chinwa yo, la Risi, lòt peyi y ap bat pou yo menm ranplase monnen sa yo. Ou menm ki konprann ba yo n espere wap mete yon kòmantè wap di kijan ou konprann e sa kap devlope la e zafè politik sa kap bay la di nou mete yon kòmantè pou nou si w te renmen jan nou fè l la ou ka abòne avèk nou nou ap eseye mete kèk videyo ki pale de sa nan lang manman nou ak lang papa nou de tanzantan jan nou konprann sitiyasyon Jeopolitik avèk estrateji k ap mete an plas la e nou wè tout sa se manipilasyon k ap fèt nan lemond e peyi yo kounye a la jan n ap swiv laprès kounye a èske nan bò lakay pa nou genyen sa yo rele e la n ap di nan lakay pa nou nou menm nou di kote de kanada se yon sèl kategori pawòl n ap koute Oksidantalman, se sa m te vle di, e paske nou menm nou fè pati di mond oksidanto, paske nan zòn kote nou ye a, se yon se ou menm ki pou chèche enfòme tèt ou diferaman, sinon sa y ap di w la e li yo vle w kwè paske gen yon kontwòl k ap fèt la menm sou menm sou panse w, paske si w pa chèche fè yon jan pou vrèman divèsifye sous denfòmasyon w wap vrèman vin tounen yon maryonèt jan nèg yo vle fè jan gwo towo sa yo vle fè kwè l yap manipile laprès yon sèl bò pa gen vrèman yon ou pa tande yon lòt son menm nou ka wè sa menm medya entènasyonal ki soti nan peyi swa lachin oubyen larisi yo bloke tout medya sa yo paske yo konnen Lè yo fin di yon bagay, yo gen medya pa yo ki ka vin kontredi sa yo e yo di bò isit yo, nan peyi oksidanto yo. Se sa k fè, premye bagay, yo pa pran tan, yo annik koupe tout medya yo paske yo gen monopòl yo. Se yo menm ki genyen Google, se yo ki gen tout bagay sa yo paske tout bagay sa yo vin. vin tounen yon jwèt timoun, sa wap fè la yon kanè yo bloko w, si w pa dakò sa w di a, si w pa dakò sa sa, si w pa dakò a sa yap fè a, sa yap di a, ou vin tounen yon sib, ou vin ou vin tounen yon yon kat make, yon kanè lò ou ka tande ou paka di anyen, yo koupe w, yo bloko w, koko janm ap pale la. Si nèg yo deside di ah video sa al pa bon yap deja koupe video a se yo ki deside nou menm ou just nou menm se swiv nap swiv se follow nap follow teknoloji a e teknoloji a kiyès ki kontwolel se ameriken ki kontwolel. Se oksidanto k kontwole l menm si lòt peyi sa yo menm yo gen altènativ. Se sa k bon lè w se yon gwo peyi. N ap suiv kòman sa ye. E w ap gade lè yo lè yo koupe YouTube lòtbò a. Wi yo gen yo gentan mete yon lòt altènativ yo te gen modèl pa yo di. Se sa k yon peyi e ou bloke tèl bagay yo bloke Google pa fonksyone lòtbò a. Yo gen lòt Yo gen konki yo gen ekivalan de Google la lakay pa yo. Yo pa bloke yo menm. Se se koupe son koup son son se kòm si yo pa yo yo bloke yo eksteryèman de peyi avèk zòn ke e e oksidanto yo dirije. Men lòt blòk yo yo yo gen relasyon ansanm avèk yo. Sa vle di yo pa koupe paske yo menm yo gen teknoloji pa yo, yo gen kapasite syantifik pa yo, yo pa vreman bloke, si w pran la chine li menm li gen afè pa l, la risi, yo konnen sa, paske yo konnen ameriken, koman ameriken fonksyone, yo konnen e koman oksidanto ye tou. Sa vle di yo mete yo yon jan, e lè yo ba yo yon pwoblèm, yo menm pou yo kapab reyaji, e pou yo pa bloke nèt nèt, yo vin avèk lòt altènativ pou kapab fè afè pa yo, pou pa vrèman rete sou dominans e sou dominans yon bò, e lòt bò a li ap di w kisa pou w fè. Se sa l ye, e nou konnen kapasite, e yo gen anpil kapasite lè n ap pran. Lè nap gade e tout sanksyon e ke yo mete sou peyi la e la wisi e nou wè nèg yo e menm si sa ka sanksyon kès ki pral sanksyon sa yo mete la pou mwen menm kès ki pral touche li pral touche plis moun ki e elit la elit la ki gen plis e kapasite ki pral nwi paske l pap ka vwayaje, admeton lè ou bloke espas ayeryen e peyi a, li pral koute plis kòb tou avèk e moun ki ap vwayaje, kiyès ki bezwen vwayaje, si w pral bezwen vwayaje, sa w ale nan lòt zòn ki pa oksidantal. Oubyen ou chèche yon jan ou ale e nan yon zòn e ki swa ou peye frè avyon plis yo paske fò al pran yon lòt fò pran avyon sòt. Admeton si yon moun bezwen e al sot an Russie pou ale e pou ale an Europe pa egzanp kounye a ou oblije fè yon lòt detou ou al pase pa la Chine ou al pa swa ou al pase nan yon lòt peyi oubyen ou al pase pa la Tiki la Turquie E pwi se sa se yon detou li vin ye, a yap detounen tout sanksyon yo nan lòt sans ou yon lòt, se sa li ye se strateji tout nèg yap mete ou konprann, yo met tèl bagay yo menm yo fè yon lòt jan, a vle di si ou menm ou pa konprann tout jwèt sa yo ou al antre nan bagay moun yo tèt anba, se ou kap gen pou wèl, se tankou moun yo di a se ou menm kap wont, se konsa li ye li pa yon lòt jan. Mezanmi nou m byen kontante fon ti pale avèk nou sou sa nou menm ki gen kòmantè pa neglije mete yon kòmantè pa neglije e e mete yon like pa neglije e mete pa neglije abòne silvouplè sa ap fè nou yon reyèl plezi nap kwaze yon lòt fwa ankò pou yon lòt emisyon.